Bonjou bonswa la famiy avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Gen lontan wi nou pa wè yon ti imaj de Site Solèy. Ben wi, Site Solèy reveye li anpe nan dat 9 novanm 2021 an. Alò, se yon pati nan Site Solèy aparaman, pati sa ki kontwole pa Jepep. Jepep ki gen nan tèt li Gabriel. Ebyen fò n di ke anpil moun pran laru an jounen jodi a la nan Site Solèy pou kapab denonse les gens du G9. Alò, mesye je nèf yo, yo site non moun sa yo dirèkteman, Matyas, bon aparaman se nan kad manifestasyon sa, anpil moun kapab tande vrè non Matyas, egalman Iska, yo lonmen non Iska epi yo mande pou kapab pran mezi pou ta kapab di pèmèt ke Ebyen barbecue sispann bloke peyi a kant peyi a bloke konsa a li gen enpak dirèkteman sou anpil moun nan site solèy sa kapab rive ke daprè moun sa yo ke ebyen moun ki nan bò je nèf yo yo pa vle fè tande vwa yo paske imedyatman ou pran lari pou di ke ben sa n va pa Or nan je bandi yo sa va bèè se yn bal a la tèt ebyen fò n di ke moun sa yo yo pran lari pou fè eko ak revandikasyon sila yo ki yo menm nan difikilte men ekoute eske sèjan la se sa m toujou ap di an moun sa yo ki pran lari an eske se de pwòpre gre yo ke yo pran lari aparaman se de jan ki diz ben mwen je si le chèf ebyen demen n ap fè manifestasyon pou kapab denonse sitiyasyon an men ekoute sitiyasyon an. Nan tout peyi dayiti li grav m pa bezwen di w pou site solèy site solèy se katastrofik kès ki l zon di ebyen si nan dat 22 oktòb pase a te gen moun ki pran lari alò lè patizan di je nèf nan zòn lasalin zòn dèlma 2 zòn aviyasyon chansrèl pou kapab mande aryèl anri Ebyen kite pouvwa a, se kòmsi pou fè eko avèk revandikasyon G 9, ebyen jounen jodi a la se yon lòt son de klòch. Alò sèjan la demand a Ariel Henry pou kapab mete kanson l nan tay li ansanm avèk direktè polis la yon mannyè ebyen pou kapab. Simen bal sou mesye je 9 yo. Ebyen, eske nou konprann ke peyi a li pap kapab ale konsa paske nan moman nou ye la a fòk gen yon vwa komin. Or, jounen jodi a sa a bloke, lòt la di debloke, men kès kon pe fè o final? Ba, an tou ka. Te gen anpil revandikasyon, men ekoute, se evidan pou n kapab tande popilasyon, yon bon pati nan popilasyon Site Solèy la patikilyèman moun Bwouklin, ki pran lari jodi an pou kapab denonse mesye je 9 yo. Site Solèy twouve l nan yon sitiyasyon kawotik. Chak jou, se moun k ap mouri. Nan mwens ke 48 èdtan, moun Bouklin gentan pèdi 6 jèn gason. Maten an la, yon jèn gason pran yon bal nan tèt. N ap di avèk PM Ariel Henry, pran reskonsabite w. N ap di avèk DG pnh la, si w gen djòb, pran djòb la. Si w gen pouvwa, asime reskonsabite w. Paske, lan moman n ap pale a la. Babekyou jeografikman paka prezante Site Solèy nan tèt li. Se yon nèg nou kapab di yon endividi ki soti Dèlma. Lapolis mete l deyò, jodi a la Babekyou anonse l ap fè revolisyon. Kisa k revolisyon pou Babekyou? Eske revolisyon an li pa pou moun Bouklin? Eske revolisyon an li pa pou moun Bèlè? Tout moun konnen revolisyon an Best best one love saj. Amen amen. Fèm konnen eske revolisyon an Babekyou ap pale lap fè a li pou ti machann kwabo sa yo eske revolisyon Babekyou ap fè a li pou moun delma. Koman sitiyasyon an ye nan site a la? Bon sitiyasyon sa a anndan site solèy son bagay kawotik paske lè w imajine site solèy twouve l nan sitiyasyon depi yon ti lapli farine nou inonde e gen yon zòn ki rele bouklin se li menm ki Sou plis de sitiyasyon sa, nou vle mond lan konnen, nou vle peyi a konnen. Zòn sa, yo vle kraze. Zòn sa, Babekyou akonpanye de Andris Kiska vle kraze a, li se poumon Site Solèy. Aktyèlman la, se moun Site Solèy ki pè. Pou nou granmoun nou, nou pa gen pye soub pou nou pase Site Solèy. N ap mande yon fi pou Babekyou nan peyi a, pou yo arete Babekyou ak tout Iska paske esklav. eskalye pou y arete l paske nou mal viv Site Solèy. Sa vle di, ki difikilte n ap rankontre nan Bwouklin nou menm antanke abitè k ap viv nan zòn nan la a? Bwouklin nan, Nou pa gen dlo, nou pa gen kouran, bal nan bouda nou tou jounen iska babekyou ap tire sou nou. Si moun pa ka al lekòl, lekòl fèmen laj ennan! Lekòl pa ka fonksyone Site Solèy. Kay iska gen lekòl, Kisa ki koz nou pa gen kouran pandan 1 an? Iska koupe kouran an. Gen kouran nan Boston, gen kouran Belekou. Iska koupe l, nou nou pa genyen l isit la la. Men si gon mesaj ou vle voye bay leta, ki mesaj li ta sipoze ye? Pou leta pran reskonsablite l, pou l konn sa l ap fè avè nou, nan pèp Bouklin nan la. Dakò, mèsi. Machin ap sikile, chofè moto ap sikile, mache Bwouklin lan tounen, fè m tande men nou pi fò, pi fò, pi fò, pi fò, pi fò, pi fò. Objektif mouvman sa jodi a, se nan kontèks pou n di Leta santral la ke nan nouvo gouvènman ki gen pou fòme a, fòk yo entegre jèn lidè mas yo, sitou anndan komin Site Solèy. Lè n ap gade ki valè pwoblèm ki genyen nan komin nan, ki valè traka, ki valè mizè, nou wè se pitit geto a ki konn reyalite geto a ki kapab reprezante l valableman. Objektif mouvman sa jodi a, se pou nou di Site Solèy pa nan bloke tèminal vare ki genyen kote ke yo fè distribisyon gaz la. Objektif mouvman sa. se di ke nou pa nan kidnapin. Objektif mouvman sa a, se jèn kap di yo se revolisyonè, si yap fon revolisyon vre, yo pa ka fèl kont pèp la. Lè n imajine, lè yo bloke gaz, chofè kamyonèt yo pa ka sòti, sa kreye plis chomaj, moun kap travay nan faktori yo deja revoke. Fanm ansent yo pa ka akouche, ti bebe yo pa ka fèt, moun ki ospitalize yo pa ka opere. Nan sans sa, nou wè ke Babekyou ak konplisite Andry Siska vle fè Site Solèy pase kòm zòn denandwa, kote ke yo kidnape Site a, yo kraze plizyè komisarya anndan Site a. Yo kanpe, yo bloke tribinal de pè a. Dayè se yo menm ki jij, se yo menm ki polisye, se yo menm ki fè tout sa yo kapab fè. Se yo ki fè e de fè nan komin nan. Yo bloke wout boulva ameriken an ki bat sou Bisantnè a. N ap mande pou PM Ari, n ap mande pou DG pnh la, pou l met konsan l nan tay li pou l kwape tout bandi sa yo. pandan n ap mande evite domaj kolatero. Moun Belekou, moun Boston, moun Waf Jeremi, moun Fò Dimanch, tout moun sa yo pa je nèf, men yo gon gwoup nèf gang ki kidnape yo. Nou mande liberasyon moun sa yo ke yo kidnape. Paske jounen jodi a, se pa tout moun sa yo ki nan kase magazen. Se pa tout moun Site Solèy ki nan tiye polisye, ki nan boule polisye. Nan sans sa, n ap mande pou lapolis fè entèvansyon l prese prese pou kwape tout bandi ki enpeche popilasyon Site Solèy la sikile. Konbyen moun la ki ta renmen wè lapolis ap fè travay li? Konbyen moun ki ta renmen wè lapolis arete Andry Sisca? Konbyen moun ki ta renmen wè. Lapolis arete Mathias Cécile. Konbyen moun ki ta renmen wè kanal nou yo netwaye? Pwoblèm yo anpil, nou pa ka rete bouch be, nou pa ka rete ap gade e nap di pandan nap fè mouvman sa jodi a, nou deja pèdi anpil moun. Kote nèg Jenèf yo, yo sezi lekòl, yo moute sou tèt yo, yo moute sou tèt otèl, Yap vide bal sou popilasyon ki di non site solèy paka pa kanpe tèminal vare a nou bezwen gaz popilasyon bezwen gaz ayisyen bezwen gaz pou peyi a debloke tout moun kap tann gaz fèm tande men nou fèm tande men nou poum fini poum fini. Nap di mesi. Nap di mesi. Si taktik nap fè a popilasyon konprann li nou gran timoun nou konprann sa nap fè a lè nou di nou bloke gaz nou mande pou PM ale pandan se tan nap sezi kamyon nap pran kamyon nap vann yo pa galon a 2 mil goud 1500 goud kote ti malere malerèz ap achtel byen chè tandike moun ki gen lajan yo yo gentan fè stokaj pa yo a deja. Pandan popilasyon, pèp la li menm, n ap akonpanye lapolis pou n fè travay la. Mèsi anpil. Antouka se triste de regarder ces enfants là ki yo menm ap viv sou jou mesye sa yo se comme si ce sont des gens oppressés des fois lè yo di w yon bagay ou pa ka di non map gade m wè timoun ki avèk pankart nan men yo se dur paske yo denonse yon Reyalite, e petèt ke yo ka fòse yo denonse yon reyalite, men dan la reyalite, sè reyèl, paske si w ap gade timoun sa yo mezanmi ki avni pou yo demen? Jounen jodi a la a, mwen menm kòm si m wè bagay la nan totalite li, timoun nan Boston, timoun nan Brooklyn, timoun ti Ayiti, mwen te konn ale nan zòn sa yo, mwen te toujou nan zòn sa yo jounen jodi an aprè yon ventèn dane, Se yon imaj ki pi degradant ke nou ap ofri. Jounen jodi a la a, mwen panse ke Site Solèy, li lè li tan pou kapab reveye w aparaman paske, waw, se lè menm imaj e chak jou mwen wè vizaj yo, se de moun ki petèt yè yo te jenn gason, jodi a yo granmoun paske yo fè fas ak yon reyalite et réalité ça a cap miné de temps en temps et finalement ils pas capable de résister parce que quand on vit dans un endroit pas de travail, chômage, insécurité grandissante et finalement c'est la merde, c'est le cauchemar quotidien que le ciel y songe et vous donne les gens de Cité Soleil ce que la terre vous refuse.